Lapolis nasyonal pase yon lòt vitès dèyè malfra k ap simen latwoublay andedan peyi Dayiti. Yè, nan Maryani, frèzesè byeneme, lapolis nasyonal arive vide atè 4 sòlda Fantom 509, ebyen fòk mwen di w, Senatè Nenel Cassy, DG Frantz Elbe aktyèlman la a, Ehe freze sè byen eme egzakteman zo a koke nan gòj yo genyen ansyen senatè Joseph Lambert di animal politik la li temwanye medam matmwazèl ze mesye sou sak te pase l yè dimanch la ebyen senatè a fè konnen alèd de yon 38 ki te nan men l li arive vide ate yon bandi e polisye ki te avèl yo arive touye 2 bandi sa fè 3 bandi ki tonbe men Poukisa pyès moun pa t janm tande nouvèl 3 bandi tonbe? Ki jij ki te fè konsta kadav sa yo? Poze senatè a grenn kesyon sa a, li te difisil pou reponn. Men kòm se l animal politik, ondirè se 3 mouch senatè a te touye. Nan komin Kwadèboukè Gantye bagay la rèd frè e sè byen eme genyen kongregasyon pitit mari yo ebyen nan latranblè 12 yo an difikilte yo rele anmwey ak otorite polisyè jidisyè yo pote yo sekou nan yon nòt vokal puiske bandi baz 400 marozo chase yo nan zòn kote yo ye ou pral tande deklarasyon yo mwen envitew rale chèz ou chita konfòtableman fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew e mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske ou like. Mèsi paske w abòne e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo. Se zanmi pa w Fouco. Yes, nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè, e kont sa a ki se te, Lè m chita m pi wo, lè m kanpe m pi ba. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se chen. Ann pati krik, krak pou nouvo kont nou genyen. M ap soti Jeremi, m ap vini Pòtoprens, lè m rive Pòtoprens, ki nimewo plak machin nan? Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Oh yes se zanmi pa ou Fouco. Medam matmwazèl e mesye nap komanse a sa ki gen a wè ak sekirite nan peyi dayiti. Genyen Jocelin Iter Junior eleman sa se yon gwo gwo asosye Nenel Cassy pou m di w ansyen chofè senatè a. Ebyen kòm ou konnen, se mesye sa yo ki te mete sou pye Fantom 509. Lè ou di Fantom 509, ou wè Nenel Cassy, ou wè André Michel, ou wè Vitelòm, ou wè Ti Lapli, ou wè Lanmò San Jou, ou wè Izo. Ou wè DG lapolis la tou, Frantz Elbé, se pa mwen menm k ap di l, men se Vitelhomme ki te fè deklarasyon an ak pwòp bouch li, yo te nan konfyolo anba raje a ansanm. Ebyen, medam, matmwazèl e mesye, lapolis nasyonal, ebyen, arive mete fen nan lavi Jocelin Junior, ansyen chofè senatè Nenel Cassy, youn nan gwo gwo tèt fantom 509. Li tonbe nan Maryani ansanm avèk divès lòt jenn gason. Selon premye eleman enfòmasyon yo, mesye sa yo patisipe nan kidnape ansyen depite Smith Mathurin semèn ki sot pase a la. Kondoleyans ansanm avèk Nenel Cassy, kondoleyans ansanm avèk DG lapolis la Frantz Elbé, kondoleyans ansanm avèk tout manb sdp, kondoleyans ansanm avèk mesye bandi yo. Donk, frèzesè byeneme, se. 4 fantom 509 ki tonbe e selon enfomasyon nou arive jwenn nan bon ti mamit menm jenom sa te patisipe nan asasina konsul la nan delma 42 frèzesè byeneme sofè seliw wè zowa koke nan gòj. Oh yes zo a koke nan gòj yo nap gade zo a kap desann nan gagann yo medam matmwazèlz e mesye towo sa wap gade la a li rele Ronelson St Louis lapolis nasyonal ebyen enfòme ke ajan direksyon polis jidisyè arete misye yè vandredi a nan Clèsin pou prezime enplikasyonl nan touye madanm li 3 mwa aprè yo te fin marye. Selon enfòmasyon lapolis bay, arestasyon sa fèt aprè manda damne komisè Senmak la ki se mèt Moïse Déristin te mete dèyè l nan dat ki te 21 mars 2022 a pou asasina prejidis madanm ni Rouchama Thélémaque aprè li te fin marye an desanbre 2021. Enfòmasyon lapolis bay toujou montre Ronelson St Louis te pati touswit aprè li te fin komèt zak sa a, li te lage pye l kay vwazen an Repiblik Dominikèn. Pou kounye a, endividi sila a nan dcpj ap reponn kesyon pou ke li bay detay kòman li te fè peze kou yon fanm li renmen, li damou 3 mwa yo te fin marye. Enh gen zo frèzesè byeneme fòm diw nan dat 5 janvye 2023 udmo nan latibonit arete evens Alexandre ansanm avèk yon zam ilegal aprè lapolis te genyen alèt sou machin li tap kondi a te genyen 3 sispèk 2 lòt yo arive sove pandan operasyon an pou kounye a fòk mwen diw evens Alexandre ap reponn kesyon SDPJ. N ap fè yon kout pye nan Gonayiv paralèlman ebyen, fòk mwen di w, nan Gonayiv ak Senmak mennen yon kokennchenn operasyon nan dat 6 janvye 2023 a. Fòk mwen di w te gen 2 gwoup gang ki t ap toke kòn yo nan komin Monwi ebyen, 2 gwoup ame sa yo ki t ap batay te kreye gwo panik sou wout nasyonal nimewo 1 an. Fouco ah ah zo a kole zo a kole zo a kole ah. Enhen! Nan menm dat sa, lapolis nan Senmak, fòk mwen di w, arete Ronald Luzincourt, yon chofè bis transpò Pòtoprens-Senmak, apre li te fin pase nan yon wout kwochi zòn Moro ansanm avèk pasaje li t ap transpòte yo. Zòn sa a, lapolis entèdi machin pase. Ebyen frè ze sè byen eme misye kal pase nan zòn sa a bandi nan lyankou kidnape 2 moun nan machin nan pou kounye a chofè sila a nan SDPJ ap reponn kesyon e genyen komisarya nan gonayiv ki mare vil ton yon bandi nan baz gran grif savyen ki te vin kache nan raboto lapolis metel anba kòd tou swit aprè popilasyon an te fin. denonse l. Fouco ah ah zo a kole zo a kole zo a kole ah ah zo a kole zo a kole zo a kole ah ah zo a kole zo a kole zo a kole ah. N ap chavire nan dosye lanbèj jan ti pwovèb kreyòl la di, chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl. Frè e sè byeneme, jan nou tout te konnen l nan jou pase yo la a, donk Senatè Lambert, viktim an parantèz, tu konpr. Ebyen senatè a esplike nan fason pa l, bon pou m byen di bay temwanyaj pa l sou sa ki te pase yè dimanch lan kote bandi zòn Bisantnè te atake l, senatè a prezante an mòd kòbòy pèp ayisyen, yon je bande, je l manke pete, bon an nou tande deklarasyon senatè Lanbè konsa nou va konprann kisa ki te pase, an n tande pati. Senaryo bal la se ekstrèmeman enpòtan. Fè bal la fè eklate vit la jiskaske ekla vit la yo rive nan vizaj mwen. Men, atan senatè! Bal la eklate vit la jiskaske vit la ki eklate a, kounye a ti zèl vit la vole nan vizaj ou epi li tchaktchake, tchòkitchòkitchòkit zye ou a, se sa senatè? J konpran. Men, a ki nivo machin sa te blende. Paske nou konnen, si bal la ta eklate vit la, pou vit yo arive vole nan zye ou senatè, bal la te ka pase antre nan grenn je w tou. Pase vit la pa nenpòt vit, souvan lè yon vit blende, lò frape l pèp ayisyen. Nan m bat kò atè. Se nan. An ou t anlè toujou. J konpran. Vit la si non m si m pat gen vit la devan mwen bal la ak pwojektil misye a t ap atenn mwen dirèkteman. Ok. Epi blendaj ki te nan machin nan e pa yon blendaj 6 s on blendaj 4. Ok ok. E pa tout e pa tout kalib ke l ap sipòte. E si kounye a nou ret chita anndan machin nan? Sa k pral rive kounye a la a? Ou pral jwenn tout pil nèg sa yo k ap kouri vini an avèk twa, kat mitrayèt nan men yo oubyen de, twa mitrayèt nan men yo epi ki tonbe ap mitraye machin nan pandan ke nou chita anndan l. Ok. Ok. Sa vle di ke nou se, nou se yon pakèt mal rat. Men sèl animal. Men senatè a pa di nou sa lòt polisye a te di a non. Yo te di l pa fè wout sa li menm li chwazi fè l. Li pa di nou sa. Senatè vidon bandi atè. Senatè a vidon bandi atè pèp ayisyen depi menm jou sa a. Pyès moun pa ou kouran ke gon bandi k tonbe. Se senatè a ki vin avè dosye sa a. He! Piga son mouche non senate a tou ye a m poko janm sezi konsa. Gade savon senatè paske jan w esplike m premyeman jan w ap esplike m nan la se kòmsi m santi m prèske ta di le sénateur Lambert a été livré men jan w di m mesye bandi pò bandi pò yo pa bandi pò yo polisye yo reyaji la se kòmsi ils ont fait du bon boulot. Bon, mwen map di ou, yo fè yo fè yon bon boulot poutèt kisa paske yo eseye asire defans lan pa la swit, sa vle di yo fè kouvèti a pa la swit. Men sepandan, pèmèt ke m di li e mwen di ou li tou de viv vwa, mwen rechignen le fèt ke je suis au volant du véhicule e ou genyen On bandi kap kouri vini avèk on zam, nou paka kite bandi a rive jous nan wotè pòt mwen an poul mande m desann machin, pou m mande nou desann machin nan. Humm ok an ale ou tire l anvan. E si mwen menm mwen pat tire bandi sa, paske m paka de premye moun ki tire sou on bandi deyò a. E poutèt sa m pral kesyone konpòtman Non sèlman 2 polisye Cavour yo tou, men se te nou 6 ki te nan machin nan, nan peryòd danje a, m panse tout moun te ka reyaji, paske sa k t ap enpòtan se anpeche danje a. Se anpeche danje a, paske m pa ka kite danje a te sòti sou 50 mèt rive jous nan pòt machin nan. Alelouya Alelouya se byen sa Lambert touye yon bandi menm jan avèk mèt Renold Georges nan jou pase yo kita kita. Ou touye bandi. Lanbè tou yon bandi pèp ayisyen lanbè tou ye yon bandi ok. Ayiti alòs ke nèg la ap kouri vini si nèg la ap kouri vini ou pwoteje pa yon vit blende si ou pwoteje pa yon vit blende ou kapab ou kapab ouvè pòt la ki se blendaj pou ou ki ta kapab jilè pare bal la epi pou kanpe nèg la a distans. Ayiti fon mitraye nèg la tou pou stope li. Men ou kite nèg la rive jous nan limit pòt mwen an, e depi lè l rive nan limit pòt mwen an, mwen menm mwen santi ke m an danje mwen menm, e ma konviksyon pwofond se ke jamè m p ap aksepte ke yon nèg vin gen yon zam nan men m, yon nèg gen yon zam nan men nou fini pou di m mache. Ou p ap mache. Mwen menm, mwen menm je me suis défendu pèsonèlman. Mwen menm m ta pral gade sa m t ap di franchman e sekirite w yo, yo ta pral livre ou. e ke kòm yo la yo ta sipoze reponn kesyon lajistis pou konnen kouman fè yo te gen konpòtman sa a, e ke lòt nèg menm k ap pale anpil di son bagay planifye. Sa w t ap di moun sa yo? Nèg yo di son bagay planifye yo jis pote yon machin blende bay bandi yo anba a. Radio Mega. Non. Pa ta. Pou yon nonm ta planifye yon bagay pou pote yon machin bay bandi, pandan ke mwen gen de trè fòte chans pou ke m pèdi zye dwat mwen. Ok. Sa vle di ke ale al pote bagay bay bandi pou mwen fè cho lè fini pou m pèdi je dwat mwen pandan ke deja m gen yon vizyon trè diminye, trè limite nan nivo je goch la. Hum! M pa ka di podyab. M pa ka di podyab pase nèg pa bor isit tèlman odasye! S on bagay apa. Ti vwa lanbè. Non, kalanbè kòmanse grav. Pase ke nan jou pase yo, se ou menm ki tap di ou pa nan ran sa blan. Fò gen kolòn vètebral ou dwat. Fò gade blan dan lè zye. Ti konpran? Fò nou gade blan dan lè zye. Fò n gen kolòn vètebral nou dwat. Fò n pa nan ran sa zanm avè blan. Hein Gade nou lè yo pale ansanm avèk popilasyon an yo montre Hee anmweyy kolòn vètebral kouy eksperyans yo fò Men tandiske sa vye blan yo ap travay 25 ans yo ap travay a blan Fòk ou dwat 20 ans nan dwòg wi Ahh Yon ti bagay konsa lanbè chè Ou te fò Yon ti bagay konsa lanbè Sa w te ka fè plis ke sa. Pase sitou jan bagay la ye la, nèg anvi pase kòd nan kou yo, yo pa kapab. Sa vle di ke, an nou imajine ke m te ka avèg. Sa vle di pou m ap fè, pou m ap fè show politik pou plezi. M ap di moun yo tou, fò yo fè yon ti kanpe sou bagay sa. Fò yo fè yon ti kanpe sou li pou nèg ki sa pase ke. M pa ka di ou, menm pou blag, yon nèg pa ka rete pou fè sa. Paske lavi, lavi de 6 nèg anndan yon machin, li pa yon plezantri. Epi dezyèmman, kòman w ta vle pou nou anndan yon machin, nou 6 moun, tout moun ame, tout moun gen zam, lò se pou panse ke nou ta pral lage kò nou nan men yon nèg? Se poutèt kisa 3 bandi mouri. Ou gen kot sa, m pa wè foto yo, bon petèt mwen pa gen moun ki te gentan fè foto yo, men ou sur ke moun sa yo atè a, la polis kèlkonk, jij de pè fè konsta ke moun sa yo efektivman yo mouri? Ya, mwen menm pèsonèlman. Heheheyy! Wi, ki jij de pè ki te fè konsta? Nan, nou ta gentan jwenn detay sa yo. Gen lè sèl Lanbè k wè 3 mesye yo tou. Non, m confuse. M confuse nan bilan operasyon Lanbè. M konstate ke nèg ki te bò pòt mwen an, li atè a lò m sòti a. Bon nèg sa yo gen dyab sou yo, senatè, yo ka pran bal la yo pa mouri? Bon, de tout fason, polisye ki avèk mwen yo, Wilèm, ansi ke Jodfi, s on bagay konsa, yo konfime mwen ke genyen 3 kadav. E pa la suit, loske kounyea la mesye yo ale, yo vire pou yo yo lanse apèl radyo a, te gen yon blende ki nan nivo bò brh la. Lò blende a vini pou l te kapab eseye pou nou wè kijan n te ka rekipere machin nan, pèmèt ke m di sa, le polisye ki te avèk mwen an relate l, li di mwen ke blende a te gen sèlman yon sèl moun ladan l. Ki blende? Blende pa w la? Non non lòt blende la polis la. Adye wi papa. Li te gen yon sèl moun ladann e ki fè ke blende a pat an mezi pou l te kanpe sur les lieux pou l te pèmèt ke nou rekipere machin nan. Donk finalman nèg finalman machin sa al nan men bandi yo. Bon machin sa nan men bandi yo. La ki plak li? Ki plak li? Ki machin li ye? Se yon prado gri nwa epi li gon plak IT. M pa sonje nimewo plak la men mesye polisye ki avèk mwen yo fè rapò deja pou yo di ki nimewo plak la. Epa neglijans senatè Lanbè plak machin ou ou pa konnen? Non, m pa ka sonje. M gen twa machin, m pa sonje plak machin ki nan tèt mwen. Non monchè, m pa sonje plak machin. Sèl sa m sonje, mwen m sonje nimewo telefòn moun ki pi enpòtan pou mwen avèk nimewo telefòn pa m, pitit mwen, nif mwen, nif madanm mwen. Gade bagay m pa tande, gade bagay ou pa gonfle nan tèt ou. Se dè veyikil ki apatyenn a Leta ki chanje plak a chak fwa yo chanje plak. Ou pa kapab kenbe yon nimewo plak machin nan tèt ou. Men, de tout fason, polisye a sonje nimewo plak la e li fè rapò l deja bay ki de dwa. Antouka. Talè, talè, men bagay la yon ti jan konplike la. Depi dimanch yo fin pran machin. Epi jiska prezan, bon, Lanbè pa sonje nimewo plak la. Dede yo, silvouplè. Mezanmi lapolis pa met on nòt deyò pou di men ki plak machin ki te nan men lanbè a pou popilasyon an pran prekosyon? Men se kwa listwa? M panse ke kouman kouman sante ou ye la m pa vle pale de stab non men pou zye ou. A di ke mwen pa atenn de okenn pwojektil dirèkteman nan kò m. Men sepandan ekla vit yo sa m te ka rele les caissons de vit yo. ki tonbe nan je m yo. Doktè Laj ki se oftalmològ ki t ape gade kesyon an nan lopital la kote m ye a, nan Kanapevè, ebyen li fè konnen ke lè chans, paske li retire anviwon yon dizèn oubyen yon douzèn ekla vit. nan je nan je dwat la Ki plak li? Ki plak li? Ki machin li ye? Men sepandan li di ke gen aprè radyografi pou di radyografi ke yo fè li di gen 5 ekla vit ki nan 2 zòn kònè a ki yon ti jan trè sansib e ke li pap kapab li menm li kapab fèl men li pa gen ekipman ni teknoloji sifizant poul fèl. e ke li di mwen e ke nòmalman fòk m ta ale yon kote ki pi spesyalize e l ap eseye rekòmande m kote pou m al fè l la. E li di m tou e ke li enperatif pou ke mwen fè sa dan lè pwochèn 48 a 72 zè pou evite enfeksyon e pou evite tou ke genyen lòt dega kapab fèt o pwen ou li menm di m ke si gen yon ekla vit, mwen ap pale avèk doktè a, si gen yon ti ekla vit ki remonte nan kò l zye a e ki ta ka rive atenn sèvo a, li riske ban mwen yon emoraji serebral. Ah donk ou oblije pridan. Ou oblije pridan fò wè medsen rapid wi la a. La se m ape tann ke doktè a ban mwen tout konsiyn epi pou l ban m tout direktiv paske sa e pa politik ke l ye. Ok. E si gon bagay ki pa politik nan peyi Dayiti? E men lanbè! Ale lopital, w al koman w te kapab chape grenn je a. Frè e sè byeneme, e byen ensolit nou pou jounen jodi a, ou kwè se koze? Tout moun sou fè foulay nan la repiblik. Humm e li ba ou. Èske w wè? Èske w wè kot kòripsyon an rive? Èske w wè? Toutoutouwa yo t ap vole monte, vole monte a pèp ayisyen, s on w lòt ki te dèyè wi, ki kenbe l. Konprann? Ki kenbe li, epi y ap, li prale. Epi lè w menm ou wè devan, w ap di, wee, bravo! E poutan son kote pye l koke. Ala traka pou lavi kayitè. Frè se sè byen eme jan ke m te anonse w genyen kongregasyon pitit fi Mari yo ebyen nan la tranblè 12 ki an gran difikilte. Yo mande sekou otorite jidisyè ansanm avèk polisyè yo nan yon nòt vokal yo pibliye sou rezo sosyal yo. Relijyez yo eksplike donk nèg 400 mawozo chase yo nan zòn kote yo te ye. Pou plis detay, an nou tande nòt vokal sa a. Mesaj sa a se yon mesaj kote nou menm Fille de Marie n ap mande sekou. Wi, n ap mande sekou a lapolis, n ap mande sekou a lajistis, n ap mande sekou a laprès, a tout moun de bòn volonte, Pou yo ede nou nan sa nou ye la. An 2010, nou te viktim tranbleman de tè nan Bèlen. Nou te pèdi 15 men. Nou te pèdi tout, prèske tout èv nou nan Pòtoprens, tout kay nou, tout kominote kote nou te konn viv, tout te tonbe. Nou te gen yon douzèn de blese avèk 15 mò. Nou pa t gen anyen ankò. Tout sa nou te genyen te pèdi. Siperyè pwovensyal nou te mouri nan tranblemanntè a, ansanm avèk ekonòm ki te gade kòb kongregasyon an. Donk, sa vle di ke apre 2010, nou te a zewo. Nou pa t konn a ki sen pou n te vwe. Nou te kenbe paske nou te gen lafwa nan Bondye. Men, sitiyasyon te terib pou nou. E avèk le tan, avèk jenerozite anpil moun, ke se swa nan peyi a, ke se swa nan entènasyonal, nou te bat, nou te bat jiskaske nou te rive achte yon teren nan La Tremble 12. Se teren sa a ke avèk le tan, nou te rive bati pwogresivman. Gen yon fondasyon espanyòl. ki an premye lye te ede nou fè lekòl la, ki rele l École Reine Sofia d'Espagne nan La Tremblée 12. Aprè lekòl la, yo te ede nou konstwi yon rezidans pou mè yo avèk yon kuizin. Men, aprè sa, nou te gen plis bezwen toujou paske se Belè ki te pyetatè tout mè yo, se la ke tout moun te gen yon ti espas de vi. Etandone ke nou pa t gen kote pou n te loje tout mè yo, nou te bezwen ankò doutre kay. Se konsa nou te bezwen yon enfimri pou loje malad yo, granmoun yo. Avèk sipò nasyonal tan entènasyonal, nou te rive reyalize enfimri a avèk yon novisya kote jèn ki an fòmasyon yo te kapab jwenn yon andwa desan, pou yo fòme yo. Donk tout bagay sa te pran tan pou l te fèt de 2010 jiska 2019 nou te kapab di nou te rive reyalize sa. Se pa t ankò tout sa nou te bezwen men nou te deja gen espas pou nou viv avèk men yo. Vwala kounye a men sa k rive ki fè n oblije chèche sekou nan laprès, nan lapolis, nan lajistis kote tout moun ki konsène nan peyi a pou nou mande yon sekou. Se yon kri de doulè n ap lanse la a. Vandredi ki te 25 novanm, 3 nèg ak zam antre nan kominote a La Tranble. Yo rive sou yon mè ki t ap fè netwayaj. Yo pwente zam sou li. Yo te gentan mare anba gason ki nan sèvis mè yo. Yo te menote yo. Jou sa a, Bondye fè yo pa t fè anyen. Yo te sèlman pati ak yon anpoul rechanjab. Depi lè sa a, mè yo t ap viv sou dan. Yo pa t gen lapè paske dayè nan zòn nan se tire tout lajounen tout nannuit. E nou menm kòm responsab, nou t ap chèche ki jan pou nou fè pou nou bay mè yo yon souf pou yo ka respire yon lòt lè yon lòt kote. Fè yo soti la tranble se pa choz fasil ditou ditou paske nou tout nou konnen ki sa ki genyen nan Kwadèboukè ak nan la tranble. Bon, Bondye pou nou, nou rive nan fen mwa novanm nan twouve yon strateji Pou nou fè yo sòti. Pou yo ka al respire petèt pandan yon ti tan nan lòt kominote. Sa fèt vre gras a Bondye. Yo rive y ap respire, yo kòmanse ap chanje figi, yo pa pi mal. Antretan. Moun yo retounen ankò nan lakou a, kote mè yo gen tout bagay yo, kay, afè pèsonèl yo, pwojè yo, tout bagay. Jou sa a, yo retounen y antre nan lakou a, yo mare gadyen an, yo bat sekirite ki te nan lakou a, yo pati avèk 6 batri. Ki te pou alimante kay la. Yo pati ak sis batri. Yon lòt fwa ankò, yo retounen. Yo retounen yon dezyèm fwa. Pou di yon twazyèm fwa. Yo fè tou lakou a. Yo mare sekirite. Yo antre, yo kòmanse tire sou seri lekòl la, yo antre, yo gaye, yo antre nan enfimri, yo pati avèk materyèl skolè, yo pran matla, yo pran tout sa yo te kapab pran. Nan menm lakou a toujou, yo ale nan novisya a. Novisya a se mezon kote yo fòme jèn ki gen pou l tounen relijyez plita. Y antre nan novisya a, yo tire, y antre nan chapèl novisya a, yo sakaje, yo jwenn tabènak la, yo rache tou sa k te ranje tabènak la kòm dekorasyon, yo lage l sou lakou a. Y antre nan rès pati kay la, se sa yo bliye yo pa fè. Yo pote tout sa yo te kapab pote ale. Ok. Kounye la, dènye kou pou tiye koukou a, yo retounen ankò le 5 janvye. Yo retounen 5 janvye. Yo mete sekirite yo deyò, yo pran kle lakou a, yo pran kle pwopriyete a, kle baryè a, yo mete sekirite yo deyò. Donk sa vle di ke mesye yo pran posesyon lakou lekòl, lakou kominote mè yo, Kote nou genyen simetyè nou, kote nou gen tout bagay nou paske tranblemanntè la te deja mete nou a zewo, san anyen, men gras a la charite, gras a la jenerozite de byen dè pèsòn, tan nasyonal k'entènasyonal, nou te kòmanse ap pran souf, nou te fè simetyè nou si nou gen. On pwoblèm, paske lè sa nou tout konnen ki jan riyèl Alèt te enpratikab, donk nou te oblije fè simityè nou kote nou te ye a. Tout bagay sa se bagay ki koute anpil lajan ke nou pa t ap janm ka posede, ke nou menm nou pa t ap janm genyen, ke nou pa t ap janm konte alafwa. Donk nou gen tout bagay sa yo se gras a solidarite anpil moun. Nou gen tout afè nou nan lakou a, nou gen de kontenè, nou gen. 2, Nou te gen pwojè nou. Tout bagay sou rasanble nan lakou a, se tan n ap tann, on souf n ap tann nan peyi a pou nou te kapab repati paske si yo ede w pou w konstwi e w pa gen de mwayen pou w antreteni kay sa yo, ou pa gen mwayen pou bay li. Donk pou sa te oblije nou ke nou te fè de pwojè. ki kapab sisite un pti peu d'argent pou ke nou te kapab antreteni kay la, antreteni lekòl la, antreteni lakou yo. Donk vwala ke kounye a nou tounen sinistre ankò. Paske mesye yo antre nan lakou a, nou pa ka konn sa y ap fè, men yo anndan e nou menm nou pa gen aksè a anyen. Nou pa gen aksè a anyen, tout bagay nou yo anba men yo. Nou mande silvouplè lapolis, laprès, legliz, tout moun ki gen vwa, tout moun ki gen bòn volonte pou ede nou pou di nou kisa yo kapab ede nou fè nan sitiyasyon sa. Nou rele tout sa k ta pou ede nou deja, yo gen lè enpuisan. Men se sou Bondye nou konte, nou konnen anyen pa enposib pou li e l ap fè nou jwenn yon pòt pou nou soti. Paske menm mè yo ki te kite kay la 30 novanm nan, se avèk rad sou kò yo prèske yo ye. Paske yo pat ka pran bagay, tout moun te boure nan dèyè yon vye kamyonèt. Donk, silvouplè, ede nou, pote nou sekou, nou pa kapab ankò. Se trè tris lè w fin pase 12 janvye, nou te nètman apovri. Nou vin jwenn moun bòn volonte ki ede nou fè yon chapèl, fè yon kay, etsetera, yon lekòl, etsetera, pou ke kounouye la, nou retwouve nou omlès, m te kapab di. Donk, san kay, san rezidans, san w pa gen yon kote, si nou gen yon retrèt pou nou loje mè yo. Donk, frè m ak sè m yo, tout moun de bòn volonte, Fille de Marie yo lanse mesaj sa a, nou ta kontan nou tande l e ke nou pataje l avèk tout moun ki kapab fè yon bagay pou ede nou sot nan sitiyasyon sa a. Mwen di nou mèsi anpil. Se te sè nou, responsab kongregasyon Fille de Marie yo, sè Lucie. Mèsi. Antouka, nou swete lapolis nasyonal ansanm avèk otorite jidisyè yo fè tout sa yo kapab pou ke moun sa yo kapab tounen nan lokal yo. Frè se sè byen eme, si m pran rakonte ou sa k ap pase nan lopital jeneral, mezanmi, jounen ap twò piti. Yè, nou te gen chans fè yon kout pye nan lopital sila a. Rive ke nou rive, sa ke nou wè nou pa ka pale. Divès medsen pat mete dlo nan bouch yo pou yo eksplike devan laprès nan ki kondisyon yo ap bay swen e non sèlman sa tou, montre sal operasyon, lakou lopital la, nan ki eta l ye. An nou swiv ansanm avè yo. Salsa e kèlke lòt. Apre sa gen yon seksyon kote lè moun nan fèk vini pou triye l pou wè pwoblèm li genyen nan ki sèvis pou voye l. Depi sa se pati medsin entèn, la se pati ki pou chiriji e anba nou genyen seksyon triyaj la. Esplike nou Doktè, nan lè sa a nou wè l fè nwa, dèmizèl la fè nwa, sa k pase a? Paske si w te kòmanse. Espas sa patikilyèman m twouve l enteresan pou nou wè l. M pa konn si lè MSF te reyamenaje l si m te wè kòman l te ye. Men kòman se fè til yon espas ki reyamenaje a mwen de 2 zan pou l gen tout eta sa. Donk pou yon etajè ki manke pwòp, li pa ranplase. Ou gen vantilatè ki finan krase men ponpye pa ponpye. Ou ka remake sa la. Ou gen yon monitè ki nan kwen an la, kote lè malad la vini, yo mete l nan bra l rapid li bò siy pito san se pa chèche w ap chèche ou menm li afiche. Donk men li, li lage nan kwen lan, disfonksyonèl. E poukisa m vle alète tout moun? Kite m eksplike n yon bagay. Ou wè pou tout sa doktè ap montre a, gen moun k ap touche pou tout wi. Nou panse pa gen moun k ap touche pou tout? Gen moun k ap touche pou tout. Gen moun k ap touche pou mentnans, gen moun k ap touche pou bale, gen moun k ap touche pou retire fil arenye, gen moun k ap touche pou tout. Men se moun sa yo, anvan pale k ap di w peyi pa ofri yo anyen. leta pa pran responsabilite l. Gen moun k ap touche pou tout pèp ayisyen, men nou pa konn ki yès. Gen moun k ap touche nan leta, men moun jou l poko janm parèt nan biwo leta, li pa nan peyi a. Ou panse pa gen moun k ap touche pou tout sa yo la? Gen moun k ap touche pou tout nan peyi a. Ok! Men sof ke, lè dirijan yo pa gen enterè pou ke yo fokis sou sa yo. pou pase gade kòman lopital leta yo ap fonksyone piske madanm yo ak pitit yo pa la, yo pa gen enterè nan bagay konsa. Nou ka remake, chato sa la depi plis ke katran depi l pete. Si yo ta di pa gen mwayen men omwen yo ta ka kòlmate li. Gon medsen sèvis nan òtopedi ki vin avèk kòl li. Yon kòl ke l te achte ki rele ee flex. Flex kisa m pa twò sonje. Ke l te fè eksperyans nan klinik li, li te gen youn ki pete. Li vin ak kòl la men pou yo defè strikti an fè sa pou l jwenn espas ki pete a pou yo korije l. Menm sa pa janm fè jiskaske l bay vag li tounen lakay li avèk kòl. Nou ka remake deja sa se youn nan pi gwo aberasyon. Mwen di nou konsa gen moun pou tout. Gen moun ki pou ranje tout ok. Gen moun kap touche ki pou fè tout pèp ayisyen. Men mande kote yo je ne si pa. Byen ke m konnen dèfwa gen medsen oto ki trè chat mimi myaw. E m ap fè nou konnen, jou gen peyi, jou gen peyi, jou n ap regle bagay serye, gon seri de moun ki p ap ka doktè nan peyi Dayiti. Paske, fòk mwen di ou, m ap fin kanpe m repare lopital jeneral. Lè w fin repare lopital la, w mete tout sa l sipoze genyen ladan l la. Mete kamera de siveyans, tout bagay nèt pèp ayisyen. Mete yon sistèm enèji anraje, otomatik vloup kouran koupe vaps lòt la pase. Epi gen pano solè, tout bagay nèt. ou egzije rapò chak semèn? Zafè pou yon nonm pa vin travay la pa gen bagay konsa? Ou siveye tout ti detay. E zafè pou yon materyèl andedan lopital la, pou gen doktè k, gade non k mare kon fyolo yo k ap vòlè aparèy al mete nan klinik prive, kòd li ye! Kòòd la pi! Se tris se grav lè w ap gade nan yon peyi youn nan pi gwo lopital pèp ayisyen, e nan eta sa l ye. Chak ane gen bidjè pou lasante, gen moun k ap touche pou tout. Pa vre? Men se blan k pa vle peyi a vanse, n ap tann s on òganizasyon entènasyonal ki pou vin fè l pou nou. N ap tann. pandan nou menm ansanm avèk pwòp lajan peyi a nou te kapab fè l men nou vòlè l pito. Ann avanse. Men kòman dlo ap kreye marengwen, men kote chanm kot rezidan ye pou marengwen al manje nou pou n gen tout kalte maladi. Lòt pwen enpòtan ke n ka remake, Lakwa bonde avèk machin. Pandan rezidan avèk lòt medsen yo pa ka jwenn machin pou yo fonksyone. Donk konstriksyon sa ap bay manti chak jou k ap fini chak fwa yo di w l ap fin tèl lè tèl lè. Aklè, lopital militè rantre nan konstriksyon an. Sipoze gen yon pasrèl ki relye batiman kote n ye a lopital la, men jiska dat anyen poko kòmanse. N ap raple nou ke yon rezidan se yon medsen jeneralis ki diplome e lisansye ki vin kontinye fòmasyon li anndan yon lopital leta. Donk sa yo ban nou kòm alokasyon an, li pa reprezante anyen parapò a enflasyon ke nou ap sibi nan peyi a kounya la. Imajine w ke yon medsen ki antre ap viv a sèlman 400 goud pa jou. Donk menm yon galon gaz, si w ta di w ta gen machin, ou ta ka vin travay, ou pa ka mete nan machin ou, Vwa ke frè sa ke yo ba ou a, alokasyon sa, yo di ou ke se li menm ki pou kouvri lojman ou, sa ke w ap manje, e sitou si ou gen pou lave, pou fè lesiv anndan lopital la ke yo pa ba ou aksè avèk posibilite pou w fè l. Donk a mwen de 400 goud pa jou, ou gen pou kouvri tout bagay sa yo antan ke medsen. E se sa ke n ap mande jodi an, pou yo ka pase a revizyon kondisyon sa yo, fonksyonman sa yo. Paske nou menm nou la pou nou bay sante. Nou la pou nou asire n ke moun k ap vin nan lopital la pou yo kapab jwenn yon bon jesyon, yon bon amelyorasyon de sante yo, men nou menm tou kondisyon pa nou yo, li ap enpòtan pou ke yo menm yo revize. Nou gen pou nou pale de nwayo dijans lan. Nwayo dijans, kisa ki yon nwayo dijans, paske fòk nou konn sa. Pou w kapab pran yon moun an urjans nan yon lopital, fòk gen dè kondisyon, fòk gen kouran, fòk gen dlo. Imajine w ke jounen jodi a, si yon moun ta pran bal, li ta vini lopital jeneral, ou pa menm gen kouran pou ta gade malad sa. Vwa pou ta antre nan sal operasyon avè l, pou ta fè sa ki nesesè pou li pou ba l lavi. Ala traka pou lave kay tè papa. Bon, si minis sante a pral chèche lasante nan lòt peyi, Li di nou fèmen sa yo, pa gen dosye konsa, pa gen koze sante nan peyi Dayiti. Atò mwen m chèf non peyi, ou se minis sante nan peyi a w ap rete, ou malad ret la, fò w ret la, fò w al nan lopital yo menm pou w aprann pran responsabilite w, fò w ret la. Kote w ap kouri fè? Kote w prale? W ap ret la pou w pran sante. E si pa t gen lòt peyi? Ou pa t ap degaje w mete sa lakay yo sou de pye? se paske yo pa gen enterè pèp ayisyen. Ebyen meyè fason pou n trennen moun sa yo, pou n fè yo tounen, pou n fè yo konprann lajan yo manje a, fòk ke yo rann ni, se atravè petisyon an, frèzesè byeneme. Byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken, e se sèl vòlè yo kap rete. Frèzesè byeneme, pou di gen nasyon ki ipokrit pase nou, kite m eksplike w. Nan jou pase yo la, nou konnen Biden anonse depi ke ou gen fanmi ou aletranje ki ka aplike pou ou, gade non, ou ka fly. M ap gade dè dizèn e dè santèn, gade non moun sou rezo sosyal yo, jounalis, enfliyansè, moun ki o Zetazini, yon pakèt. k ap pale de dosye a ki fè konnen non nou pap ka ale, non nou pap ka ale. Blan se sou blòf li ye, se politik k ap fèt. E si w wè Lèzetazini fon aksyon konsa se paske gon bagay ki pral pase, pase Lèzameriken pa janm fè anyen ki pa nan enterè yo. Tout sa yo ap fè yo gen enterè yo ladan yo pa janm pèdi men jan nou fè stupid konsa. Jan nou fè stupid konsa sa vle di kounya nou konnen lè sa ameriken pa janm fon bagay pou l pa gen enterè l ladan. E nou k enbesil. E nou k bon nou konnen lè ke yo fon bagay yo gen enterè yo ladan epi nou menm nou refize met sekirite nan peyi nou. Nou refize travay Bon, kantite foug mwen wè moun sa yo genyen, si yo gen menm foug sa a, pou relanmwey nan kominote entènasyonal la, pou w di, gade kòman Ayiti te kapab soti nan sa l ye la, fini ansanm avèk fake koperasyon yo, m pa kache di w nou pa t ap la non. Bon nou konnen lè zameriken pa janm fè anyen ki pa nan enterè l, epi nou toujou cho pou n al mande èd lakay li. Nou toujou cho pou n al mande èd. Lakay li pou gade non èd imanitè, èd sekirite, tout bagay nèt nou pral mande èd. Bon n konnen l pa fè anyen ki pa nan enterè l epi nou pral mande. Lè n al mande èd sekirite pou fè ki sa? Pou vin met sekirite nan peyi w la e aprè? Peyi w la ap janm gen sekirite pase lè l vini, fò l gade kòman l ap fè pou l sot avèk yon bagay. Sa vle di l ap just sèlman vini kanpe l tantantantantan, li touye bann parèy nou yo, paske se banm, se parèy nou e nou k kreye yo. Donk nou tantantantantantan epi l fin touye epi l di, ebyen mè, ebyen, ba e, misyon an fini, l di mèsi bokou wi, mèsi bokou pou misyon epi l ranma, li ranmase ti pakèt li l ale. Li menm li te pase tan l, envesti nan lame, touche taks chak grenn sitwayen, pou envesti nan sekirite peyi l, pou l mete yon lame strong sou pye epi kounye a la pou l ranmase sòlda pandan nou menm nou rete n ap boule kawotchou ranse, batay pou mil goud, fè tchoul oligak kòwonpi epi li voye sòlda vin touye ti bandi yo pou nou. Epi pou l ranmase ti pakèt li tchatcha, nou fini wi epi l al lakay li nou di mèsi bokou. Sa vle di li menm li p ap travay pou enterè l tou nan sans sa. Pa gen, ameriken pa gen enterè nan sa tou. Ala traka pou lavi kay tè. Donk gon seri de moun nan jou pase yo m te wè gwo drapo la Russie sou yo apa m wè yo nan imigrasyon an haha donk m ta renmen wè kòman mesye a rele ankò Moïse Jean Charles nan tèt yon manifestasyon pou devan anbasad amerikèn pandan dènye moman yo la haha eeyy ala traka pou lavi kay tè nan peyi sa non bagay yo anpil wi. Bagay yo anpil pèp ayisyen. Non bagay yo anpil. Se pa sèlman nan gòj oligak yo non. Nan gòj politisyen yo non. Zo a kole. Gen moun ou pa ta panse zo a koke nan gòj yo tou. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite w nan bra Papa mwen Dye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan yon lòt videyo. Bizou bizou, one love.